Jimmy Cherizier alyas Babekyou nèg yo ap fè yon pase men nan wout la kote ki te kraze nèg yo ap fè aranjman e gen lòt kote tou nou wè nèg yo ap fè yon travay nòmal. Se desanm li ye. Ki donk nèg yo ap fè zòn yo bèl. Nou wè nèg yo anba a, ap fè yon ti avanse sou yo. Fè yon ti avanse pou nou wè. Yo ap travay. Bòs yo ap travay. E fòk nou di nou remake Jimmy Cherizier alyas Babekyou li menm ki la. La madam mesye nap gade imaj yo la Nèg yo ap travay Yap fè wout la Kidonk fòk nou di nou remake Jim Cherizier li menm Se li menm ki antèt mouvman sa a Se Jimmy Cherizier Babekyou alò ki donk ki nan tèt mouvman kote nèg yo ap fè yon reyamenajman nan wout Dèlma 4 la. travay la. Brother sa kap on wap fon ti balansman avèm menn. Bon sa on fanm. Sa son kanal wap fè la pou dlo ale? Son kanal wap fè pou dlo ale la bòs la? Ok. Men bòs la kiyès ki pran inisyativ pou fè travay sa? Babekyou? Ok. Bon, so fouti pale avè mwen? Non. Mwen pa gen problem pou nou pale men mwen, se fwa mwen ti fwa evite vizaj la tout sa. Ok, pa gen problem. Sa gen konbe tan depi nap fè travay sa? Bon, nou gen anviron 5 jou la depi nou komanse travay. Zòn nan te vrèman nan yon eta de graba nou gen plis ke 10 a 15 an, prè de 20 a 25 an menm depi wout sa te kraze. Bon aprè tout evenman ki pase la yo, se chèf Babe ki pran inisyativ pou retire nou nan tout labou, salte la. Se yon kote fatra te konn tèlman moute la, kaka konn ap fè vè. Moun pa konn kote pou met pye w. Bon aprè retou chèf la nan zòn nan, bon nou menm nou kriye bravo pou li pase li pran inityativ etire nou lan labou nou te ye nan zòn nan la. Si w kòmanse depi anwo a la w ap wè depi samdi dènye nou kòmanse se gravye, se sab, se siman, se dlo k ap pran kou la ou konprann. Chèf la di nou mete men, li menm li vin avè nou li solidè, l ap goumen pou nou pou l etire nou nan salte pou n sispann kaka nan sachè voye sou do kay. Pou n bouke fè sa pi bon nan sachè voye kaka sou do kay, l ap. goumen pou l etire nou, pou l mete nou nan yon sosyete modèn. Ok, sa se depi lè Babekyou retounen nan Dèlma 6, epi li pran inisyativ pou l kòmanse kraze, ranje tout wout ki kraze yo. Men nou pa janm wè yon otorite ki pase nan zòn nan la? Bon, si e pou otorite, nou t ap gentan fin deperi mèt la. Nou gen lontan nou pa wè otorite deta nan zòn pa nou an menm. Zafè kouran, dlo potab, pa gen bagay sa yo menm. Konprann? Jiska prezan la si nou ankò egziste nan zòn nan la se gras a sipò chèf la. Men travay sa nap fè a eske nou jwenn yon ti mwayen, konprann? Si nou fè jounen nap travay eske nou touche, nou jwenn kòb pou nou ede fanmi nou? Bon nou pa ka di nou satisfè a san pou san, pase se li menm amèg mwayen l genyen kap fè efò, si lap mete nou nan pwòpte nou menm tou nou fèt pou n bay kouraj nou, li ede nou parapò amèg mwayen l genyen li satisfè nou kanmenm. Nou pa ka di nou satisfè a san pou san, men nou satisfè. Nou jwenn yon ti bagay ki satisfezan kanmenm. Men madam, mesye, se konsa sa ye la. Konsa bagay yo ye nan Dèlma 4. Ki donk, Babekyou li menm li retounen nan Dèlma 6. Otomatikman li retounen nan Dèlma 6. Li pran inisyativ pou. Repare yon seri de wout nan Dèlma 4. E fòk nou di la a, nou remake Dèlma 4 an chantye. E pa sèlman wout non chèf la. Si w ka fè yon kout kamera nan mi sa la, w ap wè gen yon seri de kay ki kraze tou, li pran inisyativ pou l manyen yo, pou l fè reparasyon ladan yo. Fè reparasyon nan yon seri de kay? Nan yon seri de kay. Ok, pa gen pwoblèm. Se pa sèl wout la. Se menm li di l ap goumen avè nou depi n gen volonte l prè pou l goumen avè nou. Si se pou l mouri l ap mouri avè nou men fò n bay san nou. Menm jan li menm l ap bay san l pou nou an, fò nou ka bay san nou pou li tou, pou l ka fè tout sa k posib pou retire nou nan yon seri de sitiyasyon ki te malonèt yè. Dakò sitwayen, pa gen pwoblèm.